Madam mesye nou gen avè nou ti makak li menm nou konnen 7 mwa ti makak pase deyò e fòk nou di depi 6 janvye 2022 kote nèg Toto yo te fè yon te pran mwen menm kòm journaliste nan yon anbuskad nan galèt grenye E te gen 2 jounalis ki te akonpanye m ki se Wilguens Louissaint avèk John Wesley Amady ki te mouri. E fòk nou di nèg sa yo, yo te tiye 2 jounalis sa yo se aprè yon entèvyou mwen te fin fè avèk Ti Makak kote anpil enfòmasyon t ap sikile, enfòmasyon ta fè kwè lanmò enspektè Dan Jerry Toussaint se nèg Ti Makak yo ki te tiye l. E mwen menm kòm jounalis. Mwen t ap mennen ankèt e ankèt mwen te remonte jouska Toto Bòlèt e nan ankèt mwen, mwen te fini pa twouve ke se pa nèg Ti Makak yo ki te tiye enspektè a, se te nèg Toto yo. Ebyen, madam, mesye, aprè entèvyou sa a, nèg Toto yo te pran nou nan yon anbuskad, yo te tiye 2 jounalis ki te ansanm avèk nou e depi lè sa a, nèg yo te fon pote boure sou Ti Makak ansanm ak nèg li yo anlè FESA. Ti Makak te oblije kite FESA, li pase 7 mwa deyò e aprè 7 mwa, Ti makak retounen e madam mesye la nou gen ti makak ansanm avèk nou la nap fè yon enntèvyou pou listwa e pou laverite e fòk nou di nou menm nou se premye jounalis ke ti makak ap pale ansanm avè nou ti makak sa kap fèt eksplike nou kòman bagay la ye aktyèlman la anlè fesa. Apre poun kòmanse nap salye tout moun. Mèsi nap salye tout moun an jeneral nap salye peyi an nou menm nou se ti moun zòn nou e de tout fason nou pa ka viv lòt kote lakay nou pou n viv men sak vin rive m pa konn ki pwoblèm nèg yo avè m men gen kesyon de afè tè nèg yo ap lite pou yo jere tout kontwòl lakay ou konprann paske tout moun ka wè nan videyo yap wè son zòn ki poko fin konstwi son zòn ki poko konstwi ditou menm pou m byen di w men nou menm Nou se timoun zòn nan, nou pa ka ret deyò, m redjou li ankò, fò nou retounen lakay nou, nou retounen lakay nou, men sa k te rive, nèg yo goumen, yo mete nou deyò, epi sa k pase, yo pran nèg ak zam vin etabli nan zòn nan, swadizon di nèg yo t ap goumen dèyè moun ki ak zam, e pa sa, e sa m ta dwe di, men kòman fè yo menm yo vin etabli nèg ak zam nan zòn nan la, vin entimide pèp la, bon, y ap mache tiye nèg yo. tiye moun nan zòn nan, y ap mache tiye moun nan zòn nan, tribò pabò, fè moun yo mawon pou yo kite zòn nan. Men nou menm ki te deyò, nou menm nou te fè yon deplase, nou retounen lakay nou, nou menm pou n vin poze lakay nou, pou n viv lakay nou. Paske nou menm nou pa ka kite moun mete nou deyò lakay yo. Nou pa janm wè sa, kote Lafimen vin met met kay deyò. Non, nèg la gen teritwa l lakay li l ap jere, li gen zòn li l ap jere ki se Taraz, pa gen moun ki konn al anmède l, pa gen moun ki konn al anmède l nan zòn Taraz. Pa gen, misye pa ka di yon jou, yon jou Ke youn nan nou, youn nan nèg Timakak yo, moute al domine l nan zòn li an. Kòman fè li menm li enpeche nou viv lakay li, lakay nou, eskize, nou, li enpeche nou viv lakay nou? M ta renmen konn pou kisa? E pèp la, m di nou, sa pa klè. Nou menm, nou retounen nan zòn lan, nou pa vin fè zak sou moun, nou pa vin fè vyolans sou moun. Tout moun pwoteje. Pa gen yon moun nan zòn lan la k ka di E pandan nou vin la, nou fè zak sou yon moun, nou tiye yon moun san ke e pa èlmi ki te nan kay, ki te nan zòn nan la. Sa sa k gen tan sove sove, sa k mouri mouri kòm depi ou an afè nenpòt kòman, sa k ka pase pase. Ou konprann? Men apre sa pa gen yon moun nan zòn nan la ki se pitit pè a ke nou menm nou fè l yon bagay ki mal. se sa frèm. Ti makak nou konnen ke sa fè 7 mwa depi ou te deyò, fon ti pale avè nou non pou ki rezon ou te kite anlè fè sa, sak te pouse ou menm kite zòn nan? Men men kisa l ye. Nou menm nou te lakay nou e nèg sa yo menm se gwo ponyèt yo ye, yo chaje gang yo tout kote kap fonksyone pou yo. Se menm nèg sa yo k koze peyi a paka mache. E tout moun konn sa, yo gen dwa pè pale. Moun ki pè pale yo, sa yè yo menm. Paske yo menm yo pap batay pou peyi, yo menm yo pap goumen pou lavi pitit yo demen. Se sak fè yo pè pale. Nou menm nou lakay nou la. Nou lakay nou, sa vle di nèg sa yo menm se nèg, jan m te di w la, nèg sa yo se nèg ki chaje gang nan tout peyi a. Yo gonfle venn yo avèk alkolik parèy yo, bandi parèy yo. Epi yo fon pote boure nan zòn nan. Malgre sa te gen viktim nou menm lè n te wè kijan nèg yo ap aji y ap tiye moun zòn nan nou menm sa n fè nou menm nou fon ekate epi n al gonfle ponyèt nou pou yo epi kounye a nou menm nou vini an granmoun n ap tann yo kèlkeswa jan yo vini sou kèlkeswa fòm yo vini an n ap tann yo pase mwen menm nou menm ki la nou pa ann afe a leta nou pa ann afe nou pa ann afe a kèlkeswa moun ki te ya men sètman nou menm nou retounen lakay nou nou pa vin domine pèsòn nou pa anvi n anmède ankenn moun. Nou menm nou nan zòn nou e se konsa nou fè. Ti makak, mwen menm mwen tap gade yon videyo aprè 7 mwa ke ti makak retounen lakay li, videyo sa a mwen te gen anpil mò ladan, m te wè gen fanm ki te mouri ladan e sitou se te menm nan kay pa w kote nèg Toto yo tap loje e nou te ou te lonje dwèt ou byen long sou Toto, men ti makak fon ti pale nou non de videyo sa a, kòman sa te pase? Men kijan l ye, nèg sa yo. Chwadizon di men kisa yo fè. Kote nou menm nou te konn baze, te gen yon biznis nan zòn nan. E lè nou di nou te konn baze, moun nan li te konn vann. Sa nou fè nou menm e nan zòn nan la m mèt di w se kay sa ou te jwenn tankou m ka di w yo fè ti aktivite yo moun chita y ap bwè, moun ap enjoy yo e nan zòn nan depi moun bezwen enjoy yo mèt sot. Depi yo mèt sot nan mòn anlè se nan kay sa yo desann yo vini bwè gwòg yo men sa Jason di nèg sa yo sa ki rive yo vin met yo vin nan zòn nan yo boule kay sa yo boule kay sa epi tou yo fè menm mèt kay sa mawon yo pran kay yo yo fè abri sou tèt kay la sa Jason di lè nap vini yo menm pou yo konnen pou yo bare nou pou yo pete bal avè nou men se byen konte mal kalkile nou menm kòm stratèj nou menm nou se timoun zòn nou pa gen moun ki ka fè nou pa pile zòn nou nenpòt Kijan w pral fè yon moun ka ban barikad? Konprann sa Dizon di yo t ap dechouke yo di y ap dechouke bandi men kibò m vin jwenn nèg sa yo la sa yo ye e pa bandi kisa yo vin fè nan zòn nan yo pa konn zòn nan se plase mesye Toto Jean Mosanto Petit se li k plase nèg sa yo la menm ou konprann pou vin domine moun zòn nan epi nou menm tou pou yo enpeche nou viv lakay nou swadizon di fanmi nou nou menm ki te gen ti moso tè yo te konn plante. Nèg sa yo fè tout mawon. Anpil lòt moun ankò mawon. A no jou la, tout pèp la a deyò. Si w ap byen gade la, se pandan nou menm nou la a, ou ka wè kèlke grenn moun retounen nan zòn nan. Men pa t janm gen moun nan zòn nan ditou oswa pandan nèg sa yo te la a. Menm legliz la, nèg yo fè pa ka fonksyone. E m ap voye yon mesaj tou bay pè a. E legliz la, li sipoze fonksyone pou tout moun retounen jan yo te konn fè l la. Vin fè mès nan legliz la pou tout moun vin legliz alèz, san panik, san pwoblèm. Paske pa gen yon moun, pa gen youn nan nèg Timakak. ki ka enpeche yon moun vin nan legliz la e n bezwen zòn nan reviv jan l te konn viv la e n bezwen l viv pi byen toujou ke jan l te ye ayè a e konsa nou pozisyone nou la. Men ki garanti moun sa yo genyen ke yo pap pran bal lè yap vini anlè a e menm pè a tou paske nou konnen ti makak gen anpil moun pou yo vini fòk yo travèse galèt la e mwen menm kòm jounalis m te fin reyalize yon entèvyou ansanm avè w M t ap kontinye sou ankèt mwen, e lè m ta pral travèse Galèt la, ansanm avèk Wilgens e Amadi, nèg Toto yo te ouvè bal sou nou, yo te tiye 2 jounalis ki t ansanm avè m yo. Èske moun sa yo ap gen posiblite pou yo travèse Galèt sa ki se blòk kot Toto kòmande? Bon, pou mwen menm, tout moun ka sikile alèz vin legliz. Pou mwen menm wi mwen di w. Pou mwen menm tout moun sipoze sikile alèz. vin legliz ou konprann mwen paske nou menm nou anmède pèsòn vin entimide pèsòn e nou plis sou leta li menm leta li menm ki pou pran responsablite l paske lè map byen gade moun sa yo menm yo pa la pou bay jistis a moun ki merite jistis ou wè jistis nèg sa yo se vann yo vann li ou konprann nèg sa yo e vann yo vann jistis ou konprann moun ki merite jistis yo pa ba yo nèg kap poze kandida men sa yo toujou yo fè yo menm sa son bagay m analize e m wè l son verite. Lè nèg ap poze kandida sal fèl mache kay tout gran nèg li mache chache ranmase kòb epi yo menm lè yo vin sou pouvwa a yo paka fè anyen yo paka fè anyen sa vin koz sa pou yo ta regle yo paka fèl paske yo menm yo vin sou lòd paske yo menm yo konnen verite a deja yo diw depiw manje lajan chanpou fòk vye chanpou se sa. Men moun sa yo pa la pou bay moun jistis, se vann yo vann jistis yo menm, yo tou vann jistis la yo menm pou yo menm yo vin sosi wont, nenpòt kòman yo wont, menm lè yo kenbe figi nèg sa yo mèt jwe masisi yo lè map byen gade. Ti makak, pandan pandan 7 mwa ou fè deyò, ki kote egzakteman ti makak te ye pandan tout tan sa a? Ban bò byen mwen nou menm. E mwen menm m pap bay tèt mwen manti. M ka gran vil, m ka nan vilaj, m ka tout lòt. Ok. Men nan pote boure sa nou fè sou nèg Toto yo anlè a, eske ou te genyen nèg Gran Ravin avè w, avèk nèg Vilaj, paske enfòmasyon an ta fè kwè, lè nèg Toto yo te fè pote boure sou ou, ou te pèdi anpil sòlda. Mwen menm, gade, m pap ba yon, m pap bay manti non. Yo wè toutotan m ap goumen a nèg sa yo la, nèg sa yo poko janm tiye yon grenn sòlda pou mwen. Menm. Nèg sa yo men sa yo fè se mache siye moun nan zòn nan pote tèt yo bay Toto epi yo di ke se nou menm youn nan e nan nèg mwen yo yo tiye tiye popilasyon an se sa yo fè kòm devwa. Lè yo tiye moun sa yo pran tèt la pot bay Toto daprè ou menm kisa yal fè avèl? Bon sa vle di yo pou yo konfime son travay yap fè ou konprann pou yo konfime ke yap fè travay la yap tiye nèg ti makak yo epoutan pa gen youn nan nèg mwen yo nèg yo janm manyen. Men èske ou pa gon bilan konbe moun nèg yo tiye yo koupe tèt yo konsa anlè a? Bon. Gen anpil nèg yo tiye. Gen anpil nèg yo tiye. Si m ta pran kou pou m konte se bon m byen di w se rekòmanse m ta rekòmanse sinon s on tan nou t ap pèdi. Ben Ti Makak, fòk mwen di nan moman an la a, gen anpil pale anpil e sitou atravè videyo sa a ke w te fè a, videyo ki vin viral sou tout rezo sosyo yo, Ti Makak retounen lakay li, Ti Makak bay nèg Toto yo bout tèren. Ti makak si w gon mesaj ou tap voye pou nèg toto yo se kisa l tap ye? Mwen menm, m pa gen m pa gen moun pou m vin fè la moral ni pou m vin preche ni pou m vin konvèti ou konprann mwen? M pa gen moun sa yo pou m vin preche sa vle di mwen menm nou tout sa k pase nou nou nou lakay nou m retounen lakay mwen mwen menm m pa vin anmède pèsonn sa e afè pa yo menm se yo k konn sa yo ap regle ou konprann? Kelkeswa plan yo vini an, mwen menm m asepte l. Alò Ti Makak, lè mwen di w ki mesaj ou t ap voye bay nèg Toto yo, se paske nan jan de batay sa yo, se popilasyon an ki toujou viktim. Alò m panse si nou ta fè yon sesedfe, popilasyon an te kapab retounen lakay li ki ozabwa. Moun yo ki gen jaden yo, ki gen bèt yo k ap pèdi anlè a, yo te kapab gen yon chans pou retounen lakay yo, paske nou konnen toutotan nou ka preche lapè, l ap ankò bon pou sosyete a. Bon, m di w, mwen menm, m pa gen pou m mande lapè. Si lapè vini, n ap tann lapè. Ou konprann? Paske, a plizyè repriz, plizyè, nou chwazi kèlke moun pou n voye kay dirèk la. Pou nou pale osijè de lapè pou tout moun fonksyone lakay yo nòmal. E malgre konn gen ti ti antant a distans lèm di vavle di moun nan li menm li gen dwa e li moutre l poze epi tou apre sa ou wèl atake w se konsa nèg sa yo fè l. Plizyè de moun m konn gon bon anba tande pè a pè a m konn m konn rive jwenn li menm anndan legliz la paske kot pè a ye a se tou pre m rive jwenn li nan legliz la nou pale m di l Men kijan pou sa ye nou menm nou pase nou menm nou pa vin deranje pèsòn pase e li menm tou l konnen e li menm tou l konnen nou se timoun zòn nan li konnen gran paran nou se nan zòn nan se la yo le se la yo fèt epi nou menm tou se la nou leve m pa wè pou ki rezon mwen menm m pa ka m pa ka wè pou ki rezon mwen menm m pa ka viv lakay mwen ou konprann mwen sa vle di m pa gen anyen pou m di yo si si yo la pou lapè lapè yo la pou lagè lagè ou konprann men mwen menm m pa vin deranje pèsòn jan m di w depi sa a. Ou konprann mwen? Ok, mwen la. E Ti Makak, nou konnen ke nan moman an, peyi Dayiti ap travèse yon enpas ki ekstrèmeman difisil, gwoup de gang plizyè kote nan peyi a, yo pa janm sispann afwonte. Men ou menm ki se yon alye sur pou Kaporal Lapli avèk Izo, E èske sa poko janm rive pou nèg yo deside fè yon trèv, yon sesedfe, yon fason pou yo ka rann peyi a vivab oubyen blòk pa yo a vivab? Gade, ou wè tout gwoup ou wè k ap goumen avèk swadizon di Gran Ravin, Vilaj, yo tout konnen nèg sa yo toujou la pou lapè. Yo tout konn sa byen. Men sa k vin rive yo menm, batay la s on batay politik li ye lè w ap byen gade. S on batay politik. Swadizon di tande y ap di w. Tou e ke nèg vilaj se si, nèg ravin se la, yo se vòlè, yo se sesi, yo se sela. Men, sa koz, pandan n ap pale a la, pou ou menm, imajine w byen, nèg sa yo, yo menm yo pa gen anyen y ap fè. Yo pa gen yon moun, yo pa gen yon dirijan swadizandi ki kanpe avè yo. Se nèg sa yo menm ki gen tout posiblite sa yo nan men yo, gen boujwazi avè yo, gen swadizandi, swadizandi ou ta di moun. ki la pou chanje peyi a se yo menm ki la ki kanpe a nèg sa yo pou kraze peyi a ou konprann mwen gran frè wap tande m? Wi map tande w map tande w ti makak ou mèt pale mwen la. Se moun sa yo ki la pou kraze peyi a paske sa gen moun gen kap di w yo se revolisyonè sa yo fè pou yo yo kanpe an revolisyonè wap goumen ak pwòp frè w fè yo fè tout sak pa bon Epi pou pou parèt pou pi bon, pou pou toujou an pouvwa, pou bay sa k pa ka jere pouvwa, pou ba yo pouvwa, se sa yo rele revolisyonè a. Revolisyonè a fò kanpe kont sistèm nan, kont tout sa k pa bon nan peyi a. Kòman nèg sa yo santi yo menm dèfwa? Yo gen pitit, yo gen madanm. E sa k ap vin dèyè yo tou? E sa k gentan la yo menm? Kòman y ap viv pandan tout peyi a ap boulvèse konsa la? Èske ou ka di mekidnapè k koz? Non. Paske si te gen yon lapè nan geto yo, m kwè nèg la, kèlkeswa jan li, sou fòm li te ye a, si yo bay vòl ki genyen, bagay sa yo t ap diminye, yo t ap sispann. Se paske toujou gen gè, nèg la li menm, li pa gen moun k ap finansye l, sa l fè li menm? Li oblije fè sa k sou malerèz yo, e malerèz yo k ap peye sa. Kote w pral jwenn Nèg sa yo, boujwazi sa yo pou manyen yo. Pase yo yo kap fè tout dezòd la. Yo menm lè yap mache yo mache ak pil sekirite yo. Ou konprann? Se nèg sa yo ki la pou kraze peyi a. La, sam ka di, pèp ayisyen an li menm li lè li tan poul kale jel poul wè kot pwoblèm nan ye. Ou konprann? Pou tout moun met ansanm pou yo rezoud pwoblèm nan. Ou konprann? Se nèg Bon, sa yo se ti nèg pou yo makak, map kraze. poze w yon kesyon, map poze w yon kesyon ti makak. E ou konnen Wi. mwen menm mwen te moute anlè a, mwen wè zòn nan, mwen konn zòn nan. Mwen wè tout pwen estratejik yo. Men, imajine w, Ti Makak, pou yon moun ta pote yon seri bagay ba ou anlè a pou fonksyone, tankou manje, avèk dlo pou nou bwè, e, ki posiblite ki genyen, paske m pa wè kote pou moun pase, pou rete anlè a, pou siviv, Kisa w fè? Kote w jwenn mwayen? Kote w jwenn lajan menm pou fonksyone avèk tout nèg sa yo ki avè w anlè a? E sòlda nou ye deja. Nou konnen nou nan lagè, nou nan batay. Nou tou mache ak tout zouti nou, tout sa n ap gen bezwen. Paske m p ap ba w manti, menm lè w wè zòn nan e zòn mwen l ye, gen moun nan zòn nan m p ap fè yo konfyans pou m di m pral lage kont mwen ba yo a sòlda m. Non. M tou mache, m tou mache konkli, m tou mache kòrèk, paske m gentan konnen nan lagè m ap vini, m tou vini ak tout afè m nèt. tout prepare m epi pou mwen pou m ta domine m de afè pa m ou konprann mwen se sa klè. Ti makak, mwen la, mwen la nap avanse avèk entèvyou a e fòk nou di aprè sa ki te fin pase anlè a mwen se grenn jou premye jounalis ke ou bay entèvyou men ti makak ban m di w byen a ki santiman lò tap retounen anlè fesa a ki santiman menm ou te retounen? Èske w te retounen avèk yon ide de vanjans oubyen Ti Makak te retounen pou lapè? M pa vini pou vanjans. Mwen vini pou m stab lakay mwen, m retounen lakay mwen. Sa pral depan nèg sa yo te sou lè l ye. Si lakay mwen te vid, pa t gen nèg ladan l, pa t ap gen oken pwoblèm, pa t ap gen, ou pa t ap tande yon grenn moun mouri. Men nan moman an, nèg sa yo te gentan mete yo sou lè l ye. Men ti makak mwen tap gade vid nan video a yon fanm ki mouri men sa fè tris ti makak paske pe enpòt sa yon fanm ka ta fè men pa ta merite yon lanmò konsa eske pa gen posi pat gen posiblite pou nou te epanye fanm nan nan masak sa. Non li pa ta ka epanye paske nou menm nou pat konn si te gen fanm anndan abri sa ou wè la son kay son kay son do kay wi nèg yo fè abri a sa vle di nèg yo menm yo vin yo tou mye yo tou plase yo nòmal yo ba yo yo ba yo manje bon m parèt m wè manje anndan an m jwenn gaz gaz yo konn voye a men yo m jwenn yo. Ou konprann? Lè w pale de gaz, w ap pale gaz akrimojèn? Wi, gaz akrimojèn. Ok. Men, konbyen konbyen nèg ki tonbe nan nan nan nan nan gè sa a? E pou ou byen, sou sa m te wè, m ka wè, m ka wè yon 6, yon 7. Epi fi a li menm li te la, m pa konn si se fanm menm nan nèg yo. Men eske ti makak prè la pou l afronte nèg Toto yo paske nou konnen Toto gen anpil nèg avè l anlè a, eske nou prè pou n afronte yo paske nou bezwen lapè, nou ta renmen zòn nan gen trankilite ladan pou moun yo te kapab vin viv paske mwen wè gen anpil jaden k ap peri anlè a. Gade, jiskaprezan la m pa gen moun mwen atake. M ret lakay mwen, sa k vini an n ap konbat, se konsa m wè l. Ou konprann mwen? M pa la pou m al atake pèsonn, pèsonn moun. Ni nèg Toto, swa dizon di m pa konnen. M pa la pou m atake pèsonn moun. Sèt manman li vle m rive lakay mwen, m stab, m kontan. Sa k ap vin pou mwen an mwen menm? Menm jan Jenèf, Jenèf gen al, lè n ap pale de Jenèf. Nou konnen Jenèf li menm se yon gwoup de gang ki federe tèt yo. Eske Ti Makak li menm apre nèg e Gran Ravin yo, nèg Izo yo nan Vilaj de Dye, eske Ti Makak pa genyen yon kòm si yon lyezon avèk nèg 400 Mawozo yo, nèg Vitelòm yo? Eske nou pa kolabore? Si nap byen gade, byen kalkile, de nèg sa yo k kraze peyi a. De nèg sa yo k kraze peyi a. Yo kanpe a boujwazi a, yo fòme jenèf yo. Bon gad jan yon prezidan tonbe la. Ou panse lè prezidan, yo tiye prezidan an la, prezidan Jovenel Moïse. Ou panse se yon bagay ki tap gen, yon bagay alime ki tap gen. Men de nèg yo ki tiye prezidan Jovenel Moïse, se paske l gen yon eta de verite lap deklannche. Se sak fè nèg yo tiye prezidan Jovenel Moïse. Boujwa yo pa viktim, sektè prive a pa viktim, e nèg ki nan opozisyon yo, nèg ki t ap di nou rete dèyè barikad nou, nou pa wè nèg sa yo viktim. Se toujou ti malere yo k viktim. Eske ti makak pa gon ral bòl li pa ta renmen yon sesedfe pou peyi a ka vivab? Manbo, Tout nèg Jenèv sa yo te an kominikasyon. Eseye man, pou n ta eseye mande yo kòman fè gè sa pete epi pou ou wè peyi a an boulvès. Ou tou wè nèg sa yo kraze, yo vin kraze peyi a. Nèg sa yo te gen an an kominikasyon ansanm. Enben pou ki sa yo menm yo fin, yo vin chwazi kreye divizyon pou, pou ou tande moun ap mouri, kay ap boule, sesi sela, tout moun ap mouri pi bò pa bò chak jou, de jou an jou. Ou konprann? Men nèg sa yo menm yo ta pran konsyans ak tèt yo yo menm. Konprann? Yo, kòm yo chwazi zon di se yo ki revolisyonè, chache jwenn a lòt yo, antann yo, epi tou pou nou menm pou n konn sa pou n fè, pou n kanpe, ou konprann, kont sistèm ki pa bon an. Poukisa nèg sa yo antre yo y ap goumen? Hein? Bon, swadizon di nèg sa yo pa vòlè, ki sa, ki, kiyès k ap finansye yo? Hein? Ti Makak, Imajine w byen. Ti Makak, n ap poze, m ap poze yon kesyon. Wè. Reponn mwen ak tout senserite, Ti Makak. Mwen konnen ou pa gen posiblite pou vwayaje pou w al achte zam, Ti Makak. Kote w jwenn gwosè zam sa yo pou w afwonte nèg sa yo? Voye yo k bay yo. Ke yo k bay zam yo. Kiyès ti makak? Kiyès? Se pa e pa boujwazi a k ap finanse ensekirite a? Se yo menm? Lè nan boujwazi yo w pa konnen non kèk nèg ki ki nan finansman an k ap finanse zam yo? M p ap ba w manti si m te konnen m t ap avili l kounyela. Ok ok. Ou konprann? Si m te konnen m ta pa vini l kounya. Epi pou peyi a ka mache nòmal pou tout moun viv lakay yo, pou tout moun ki deyò retounen lakay yo, ni dyaspora, tout moun nèt rantre lakay yo pou yo viv. Bay peyi a mande chanjman an. Peyi a bezwen chanjman an. Peyi a bezwen chak grenn ayisyen, kèlkeswa peyi kote l ye a nan mond lan. Peyi a bezwen l. Alò nou bezwen kòmsi nou nou nou ou kapab di la nou gen yon ti makak k ap batay pou yon chanjman. Se konsa ou se konsa nou wè l? Se konsa l ye menm. Ti makak si w gen yon dènye mo ou tap lanse avèk tout moun ki pral tande entèvyou sa e sitou avèk leta bon m pap fin di leta paske n ap gade jan bagay yo ap fèt nan pòtoprens e sitou nan pakè pòtoprens Ariel Henry di pa gen nèg izo yo pat anvayi pakè a pa gen nèg anba vrèman bon m pap kouri di n ap lanse yon mesaj avèk leta paske pa gen leta nan peyi dayiti. Men si w gon mesaj ti makak ou tap voye bay tout moun ki pral tande mesaj sa e menm nèg ki gen zam nan men yo se kisal tap ye? Enben tankou pou Ariel Henry menm swadizon di yon prezidan fin tonbe e bon kèlkeswa sou fòm li tonbe a kòm li te gen verite ke l tap preche pou yon fason pou peyi a mache li tonbe e pa sa Ariel Henry li menm ki ranplase prezidan peyi a se li k pou met men pou l fè chanjman an epi pou l kolabore l ak tout lòt moun yo kèlkeswa sa l te ye a, swa yo di opozisyon an, ou konprann, ke pouvwa a an plas la pou yo met men ansanm epi pou peyi a mache, pou tout Ayisyen viv lakay yo alèz. Ou konprann? Gade ki jan Dominiken ap di kote Ayisyen. Ki sa n fè pou sa? Ki sa yo fè pou sa? Sa yo fè, yo menm yo ta chwazi antre nan chak geto yo, pale a nèg yo, antann avè yo epitou pou tout moun fonksyone nòmal. Bon yo pa fè l. Sa w di yo, sa yo di la, sa yo di. tout moun fè la. Ou pa wè se yo menm ki koz tout bagay sa ap fèt nan peyi a. Men nèg sa yo ta pran konsyans. Paske tout moun anvi viv. Dayè yo menm sa kap fèt la la yo pa viv li. Yo byen plase, yo byen plase. Ou konprann yo pa viv sa kap fèt la la. Men sètman mwen mande chanjman pou peyi a an antye pou tout zòn nèt poze, tout geto poze depoze lèzam epi tou pou gen lapè pou tout moun fonksyone alèz jan m te di w la. pou dyaspora retounen lakay yo vin fè bèl lakay yo epi tou pou tout moun alèz se konsa m swete l pou tout pèp ayisyen. Dakò ti makak, mèsi bokou, se te yon plezi pou nou te fè yon ti pale. Enben, m di w mèsi tou e mèsi a pèp ayisyen tou, m swete nou kouraj epi ann lite pou chanjman an se sa l dwe ye. Dakò ti makak, a la pwochèn. Ok mèsi.